Bonjour bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon alò fòm di nou ke gen anpil dosye ki nan aktyalite a sa kapab rive a chak tan nou moute nou ba ou yon ti detay konsènan yon dosye alò fòm di nou byen ke pa rapò ak atak ki te fèt pa bò kote mesye ame yo de zòm yo pwente pou ta di se ta gran ravin. Ebyen ekoute, genyen ti videyo ki kòmanse vin jwenn nou. Gen videyo nou kapab mete, gen videyo nou pap kapab mete. Pa egzanp, videyo sa a, n ap pataje li ansanm avèk fanatik yo paske e nan zòn Caridad, on m'a fait croire que ces hommes armés là yo te mete dife lakay moun yo. Se, nèg yo boule kay moun yo nèt nèt nèt nèt. Wè, nèg Kili yo. Kay moun anndan site yo. Konprann? Nèg yo boule kay moun yo nèt wè. Boule kay moun yo nèt. Wè li? Moun yo pa sove anyen. Moun yo pa sove anyen. Anyen nèg ki li yo tiye nenpòt 12 moun konprann tiye nenpòt 12 moun moun yo pa sove anyen anyen anyen se zòn karidad zòn karidad anfas anfas otèl abòdab zòn karidad nèg yo boule kay tout moun. Nan zòn nan. Ekip ti malere, malerèz. Moun yo nan ravin yo vole. Ki fè yo pa mouri. N ap gen nan fen emisyon an pou n kapab gen yon detay konsènan manifestasyon ki te fèt nan Site Solèy. Paske anpil moun yo menm pran lari a nan zòn Bouklin pou mande Iska pou bay moun yon chans anba. Men fò n mande Gabriel pou l bay chans tou wi. Paske e pa sèlman Iska ki aktè nan batay sila. Gen zen nan kafou. Gen zen wi nan kafou. Tande byen. Eeh genyen Josué yon bon alye ti pitè. Eeh misye fèk tonbe. Misye tonbe ak yon lòt nèg nan zòn 38 devan ponp ti benn lan. Map gade poum wè sitwayen sa li menm kap benyen nan san li. Gen yon video de 10 segond. Ki rive jwenn nou ebyen to sa son djed li menm e nèg yo te sou moto se 2 nèg ebyen jwèt la kòmanse make san o nivo de zòn kafou pandan mwen nan zòn kafou a la souple se ti pitè karavann he fò nou dim wi anpil fwa la fòm di nou si se pa bon antant gen nèg ki kapab nan kouri konsa tou lapolis kapab nan kouri. Dènyeman la nèg yo manke fè yon zen ansanm avèk krisla lapolis manke fè zen ansanm avèk krisla ebyen jodi a la wap gade pou wè 2 nèg sa yo daprè enfòmasyon ki tonbe se 2 bra dwat ti pitè humm eee tèt chaje papa map di nou ke gen yon zen ki pase se te samdi nèg yo manke arete krisla kafou se ranfò ki kouri vini. Tande byen, misye te yon bouch long ansanm avèk m kwè yon enspektè, epi sa w tande a la enspektè a wè si l manyen misye kapab genyen reprezay, li kite misye ale, lè misye ale papa, misye tounen daprè enfòmasyon ki rive jwenn mwen wi, ebyen l tounen avèk 6 machin chaje ak gason, li pase pran ti pitè nan kafou, ebyen nèg yo al tchuiip. Y al montre ke se yo menm ki gen fòs. Jounen jodi a la a, gon repons ki al jwenn Ti Pitè. M ap mande m èske se lapolis ki vide nèg sa yo atè? Èske se lòt gwoup ki yo menm vide nèg yo atè? Paske bagay la kòmanse make san. Si l kòmanse make san la a, ke nou ba l volim on fwa pou lòbèy la pete. Paske jan pèp la ye la, pèp la kanpe sou batay. On sèl bagay m ap di moun ki vle batay yo. Deside nou pou n batay byen. Paske sa ka rive ou deside w pou w batay, ou pa menm gen tan kanpe nan batay la non. Paske gon moun ki rele Ariel la mesye. Jan pèp la ap degaje l la, avèk zong li l ap kanpe batay. Si Ariel ta tou di konsa. L ap ede pèp sa a batay. L ap ede lapolis lan pou kapab ede pèp la batay. T ap gen bagay wi. T ap gen bagay. Genyen 2 videyo ki rive jwenn mwen. Videyo sa yo se 2 sitwayen yo pral boule. Yo mete sitwayen sa yo atè epi yo pral mete dife sou yo. Alò genyen youn nan yo m kwè se ta nan zòn kafou se sa yo di mwen. Men m ap tann toujou pou m kapab genyen plis detay sou dosye sila a. Bagay yo kòmanse rèd pou anpil bandi. Pandan bagay yo rèd pou bandi an, fò m di nou tou fòk nou fè trè atansyon. Paske m pa vle pou inosan mouri nan plas bandi. Konprann byen wi sa m ap di nou an. M pa vle inosan mouri nan plas bandi. Tankou dosye e. Joanis lan, lakay kokorat san ras yo, gen anpil bravo k ap bat, menm si gen ti plenyen paske nèg yo se gang yo ye, nèg yo se kriminèl. Se nòmal pou ke lapolis anvayi zòn yo. Men li pa nòmal tou, nou menm n ap toujou di sa, pou ke dotre bandi zame ta kanpe bò kote lapolis pou al frape. Jan m te di maten an, se kapab de nèg k ap pwoteje zòn yo. Men ke nèg sa yo. Tou kontinye batay ansanm avèk lapolis paske nan tout peyi gen sa. Genyen mèsenè. Paske lè odma ta pral tonbe, direktè depatmantal polis lan ki t al nan operasyon sila a, m kwè se Jak Adè konsa, ebyen li te genyen 2 mèsenè ansanm avèk li. E m kwè se youn nan mèsenè sa yo ansyen polisye ki te manyen manm odma. Ebyen se konsa gen anpil nèg ki polisye k pa polisye ankò. M pa di babekyou non, men yo kapab vin bay kout men. Eske sa pa kab rive tou? Si yo bezwen sèvis babekyou yo pran sèvis babekyou, epi lè pou yo met men sou babekyou pou yo mete men sou babekyou pou babekyou peye pou zak li fè. Eske gon bagay konsa? On sè pa. Bon, mwen ap pataje kelke petit video avèk nou kote lapolis li menm li te deplwaye o nivo de zòn sila a pou al bay. Bandi kokorat san ras meyè Bendji bwa kale. Pa gon mwayen nou ka fè pou n ka fè yon nèg, yon gwoup nèg, vin ak yon 4 nèg pou yo prese soti. Soti dèyè do, dèyè do, yo vin rive pati pa pati pa pati. Ann ale nan Site Solèy non. Avanyè mwen kwè moun nan Bwouklin pran lari, fèy bwa nan men, pankat nan men pou yo mande kisa? Ann tande revandikasyon yo a. Nèg pye nwa, nèg dènye kou, jiska lage yo deyè mi, pou yo fè kadejak sou nou, pou yo pran chay nou, pou yo vyole nou, pou yo, e gade, nèg yo mèt yon bokit san deyè mi, yon bokit, chak moun yo pran, yo pike anba kou yo, apre sa yo mèt bokit la atè pou san an tonbe sou yo. N ap mande chanjman anndan Site Solèy, n ap mande wout, n ap mande lekòl, n ap mande lopital, n ap mande manje. Ebyen tande non euh revandikasyon sa li jis paske nan sa kap pase nan site solèy la gen 2 moun m sèlman swete gen yon manifestasyon ki fèt nan belekou oubyen nan boston pou di Gabriel bay yon chans tou pou Boston, sitwayen pezib, e pa bandi non, e se pa bandi pwèl pete, pou ta fon manifestasyon pou kwaze ak moun Brooklyn, pou fon sèl, pou di, Mesye bay yon chans, li lè li tan pou n fè lapè. Osi senple ke sa. Lè sa a, m ta jwenn mwens bagay pou m pale. Paske m tèlman gen bagay pou m pale de Site Solèy, moun k ap mouri grangou, moun lè lapli tonbe ki pa konn sa pou yo fè. moun ki nan difikilte ansanm avèk bandi, moun ki gen ti komès yo, bandi leve yon bon maten yo di ou menm fò w ban m 5 mil goud wi pou w kapab fonksyone. Non! E pa konsa nèg fonksyone. Lè yon nèg ou se bandi ou ye, sot deyò a, al jwe wòl malfini, men se pa moun ki anba pye w yo pou w ap bay pwoblèm. Antouka fò m di nou ke genyen moun ki kontinye ap mouri nan Tomasen 32, genyen 2 sitwayen, yon fanm, yon gason, ki tonbe jodi a la a, daprè enfòmasyon. Erreur ki ta tonbe se ke fi a se ta youn nan moun ki konn ap bay antèn pou nèg ti makak yo. Se konsa. Epi lòt la son chofè moto ki rele Gaody. Ebyen misye li tonbe tou, yo ta fè konnen son pwòch ti makak. Epi popilasyon an fè konnen netwayaj la ap kontinye. Eske, e sa map di nou an wi, nou jwenn bon jan enfòmasyon ke moun sa yo se pwòch ti makak. M pa vle kòm si. Pou reprezay la tou pou nap fè bavure nan reprezay la lè sa li sanble yon mouvman ki pa gen sans e deja se ap yon mouvman ki pa gen sans paske jan l deklanche la leta te dwe atrape li deja pou leta met men nan pat la paske lè w jwenn yon popilasyon kap kanpe a manchèt li pou l di w lap batay a bandi lap kanpe bò kote lapolis lap moute nan pikòp lapolis pou al dèyè bandi ebyen mezanmi. Ariel se ou ki ta pou fon bagay men m gen presyon ou fache ou fache paske sa pèp la ap fè a ou pa dakò l ou pa renmen l men banm di nou yon bagay Bondye ap toujou bay pèp sa pouvwa pou l toujou bay bwa kale paske li pa gen moun kap defann li antouka mèsi la fami kòm toujou un maximum de kòmantè un maximum de partaj mwen di ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pouz ble pou nou di ke vou apresye le travay epi aprè kès kon di. A la pwochèn! Nouvèl yo pase vit, meyè fason pou konnen tout sa kap pase nan peyi Dayiti ak rès mond lan se rete konekte chèn paw la ki se RL prod. Nan RL prod se pwofesyonèl ki bay enfòmasyon yo. Aktyalite, kòmantè, reyaksyon, analiz, deba, tou sa sou chèn paw la RL prod. RL prod se la chèn du moman.